Pèp Ayisyen, nou kontan maten an nou prezante devan laprès pale ekri te televize nou prezante devan laprès pou n remèsye peyi an pou n remèsye pèp Ayisyen an Yè, ki te 17 oktòb, jou ki make asasina Papa Nasyon an. Se vre, kò Desalin mouri, men ide Desalin yo, vizyon Desalin te gen pou Ayiti an, li pa mouri. E pèp ayisyen, Pa bliye se nou k kouche libète e yè nou montre nou son gran pèp nou konprann sa fè nou jodi a sak pase yè la plizyè dizèn milye moun pran lari nan kapital la e nan lòt depatman yo tou Gen anpil anpil moun ki pran lari. Poukisa yo pran lari? Yo di 1. Nan okazyon dat Papa Nasyon an, Ayiti. pa yon eta, Ayiti pa yon pwovens, li pa yon eta pou Lèzetazini, li pa yon pwovens ni pou Lafrans ni pou Kanada. Okontrè, se nou k kouche libète e nou te pran libète nou avèk anpil difikilte. Sa fè lontan y ap triminen nou. Yo fè nou kouri kite peyi an, n ay pase tray nan peyi etranje. Jèn ki Sendomeng yo ap vann kò yo. Klas mwayenn nan ki kite Ayiti, k al Sendomeng, y ap pèsekite yo. Sa ki ale Chili, Brezil, sa ki ale Meksik, Latiki, yo vle tounen isit. Paske yo pa jwenn travay, y ap pase tray. Sa ki nan gwo peyi yo menm, y ap travay pou peye bil. Sa ki isi menm, pa ka viv. Eben nou klè wi. Pèp Ayisyen, nou pa p rete nan sa n ye la a. Maten m vin pale avèk laprès pale ekri te televize. Non sèlman pou m remèsye peyi an, paske moun pa t ka imajine sa k pase nan kapital la yè, volim moun ki sòti yè nan kapital la e lòt depatman yo. Nou vin pale maten an pou m vin anonse peyi an, Ariel Henry, nèg bank yo, toutan Ariel pa demisyone, Toutan nèg bank yo pa tande rezon, yo pap janm dòmi nan peyi a. Se sa m te vin anonse yo maten an. Pinga ou kwè se yon mouvman ki pral dire yon jou, de jou, depi yo pa fè bak epi nou menm n ap al kanpe nan wout non! Yè, m denonse sa k pase m nan. E tout pèp lan te viktim ki te pran wout pou anbasad lan. 1. Ou wè sak pase an? Non sèlman gaz lèm rive devan polisye yo, yo ban nou gaz ke nou tonbe, gon polisye ankò volontèman palan li kraze yon lòt gaz atè a devan tèt mwen pandan m atè a. Sa vle di. Son fòm dasasina. M ka di nou, yaswa, pandan plizyè fwa m krache, nou krache san. Men, m te konnen nan kisa m antre. E gen kanmarad nou yo tou, sitou sa k soti nan prizon yo, ki te nan lòt branch manifestasyon, yo tire sou yo. Gen nan yo ki pran bal. M kwè gen nan yo ki lopital. Nou Nou te swiv volim lòt moun ki viktim non sèlman nan kapital lan men Okay pa egzanp gen 9 moun ki pran bal gen lòt kote anndan peyi an gen lòt moun ki pran bal kisa m te ka di M te ka di lapolis nasyonal, atansyon! Manman w, papa w nan grangou. Frè w nan grangou. Pitit ou nan grangou. Yo pa ka jwenn dlo pou yo benyen. Ou bezwen gaz pou mete nan machin ou, ou pa ka jwenn. M pa kwè w te ka fè djòb sal sa a. Lapolis, Pa bliye, se pitit sòt nou ye. Pa rantre nan lojik grenn polisye ke yo voye, pa rantre nan lojik atache ke yo mete anndan kò polis lan k ap tiye moun. Sa k pase nou yè la, se yon fòm dasasina e nou pral pote plent pou sa. Polisye ki te nan patwouy, ki te devan anbasad yo, m konprann yo bezwen. Proteje tonton Sam men yeah ou wè sa n fè nou fè manif lan avèk 2 branch on branch soti sou channmas lan on lòt branch soti anndan site solèy nou ta mete anbasad la nan mitan e pa pou n al fè vyolans non men pou n al pale pawòl ke yo pa vle tande a pou n al pale pawòl pou n di yo nou pran desten nou maten an. Konferans nou bay lan pou n denonse sa k pase yè pou n ranplase pèp ayisyen an menm tan. Men menm tan tou, nou prezante devan laprès pou n salye peyi Lachin avèk peyi Larisi. Pèp ayisyen, pèp ayisyen nan non nou, pèp ayisyen, Nan non 11 milyon 900 mil abitan an, m chita sou yon tab konferans pou m remèsye La Grande Chine, pou m remèsye peyi Larisi. Poukisa? M te di nou, nan yon konferans ke m te bay, pitit Desalin te ekri La Grande Chine. Nou te ekri peyi Larisi. Pou nou di yo, Pa okipe gouvènman sa a. Yon gouvènman dekriye. Yon gouvènman ilejitim. Yon gouvènman dopresè. Yon gouvènman ki osèvis de loksidan. Se pa bandi ki bloke peyi a non. Peyi a te gentan bloke pou grangou, pou dola moun yo yo pran e pou gaz yo pa jwenn. E jodi an. Tout sal donade ap mande pou voye an haiti epa pou sou bal moun gen zam nan men yo non se pou ariel henry atake advèsè politik li ariel henry pa menm gen solda yo voye pou li gade sa lap fè nou devan anbasad la gade sa lap fè nou nan lari an ebyen nou vin di la grand chine oubyen peyi la russie pa okipe gouvènman ayisyen. K ap endui yo nan erè. K ap di, O, peyi a pa ka dirije, alòske yo te di yo gen kontwòl sitiyasyon an. Jodi a yo di se moun ki gen zam ki fè yo pa gen kontwòl sitiyasyon peyi a. Se pa vre. Se pou yo di, pèp ayisyen nan tout entegralite l kanpe. Pou yo bloke gouvènman an pase yo di gouvènman sa pa gen plas li la a. E map di peyi sa yo tout Ariel rete nan tèt peyi an peyi sa an pap janm anpè. Answit m wè peyi la osi byen lave ak la grand chine yo gen yon dimansyon pou yo konprann sitiyasyon an. M wè yo dekouvri yo di gouvènman sa a paka dirije peyi an. Wi se vre Pèp Ayisyen, m vin la maten pou m di nou, batay n ap mennen an, li yon batay politik, li yon batay ekonomik, e li yon batay diplomatik. Pinga Ameriken konnen, avèk gouvènman sa a, yo ka fè sa yo vle pito kwa lontan non. Ou panse yo pran desizyon vin fè nenpòt bagay nan peyi an? Yo pa kapab fè sa ankò pèp Ayisyen. Pèp Ayisyen. Pitit Desalin yo, nou chèche vrè alye pou n fè kwake pou n goumen. Alye sa yo pa p lage nou nan wout. Alye sa yo pa p ban nou lòd. Alye sa yo pa p enpoze nou. Nou bezwen vrè patenè. E, m ap repete l ankò m te di sa lòt jou, Ameriken yo, ou pa ka itilize gwo baton jodi a. Se pou nou rann nou pèdi kontwòl sitiyasyon an. 1. Pèp ayisyen an sòti an mas, y al wè. 2, Batè diplomatik la nou antre ladan l. 3, Loksidan, tout moun dekouvri w jodi a, s on mantè w ye. Pa gen anyen w ap fè pou nou. E nou wont sa kòm vwazen nou. Nou pa lèdmi avè w, men n ap pran wout nou, n ap pran desten nou. E nou deside gade tout moun je nan je. Se sa nou vle fè. Pèp Ayisyen an, m vin la maten an pou m mande nou, manifestasyon k ap fèt yo, yo pral pran lòt fòm semèn sa yo. Pèp Ayisyen, nou pral mete 2 nimewo telefòn pou tout moun rele. Pou di tèl minis nan ki katye l rete, nan ki zòn li rete. Pase se devan kay yo nou pral pran manifestasyon. Bravo, bravo, bravo! Pèp Ayisyen, tankou, si gon otèl nan peyi a, si gon otèl nan peyi a ki resevwa yon minis, anplwaye otèl yo ban nou enfòmasyon an. Nap bay avek yo. Len fin avek gouvenman, minis yo, moun hotel yo e moun bank yo. Si loksidan pa tande rezon, menm sa yo few nan peyi Mali, kote pep malyen an mete yo deyo, nou pral fout yo deyo tou nan peyi a. Pèp Ayisyen, defann tèt nou jan nou kapab. Pa kite lakwa vin lakay nou. Ou pa wè sa ap fè nou? Jounalis yo, m kontan prezans nou. M wè nou tout ki la se jèn. N ap fè yon revolisyon nan peyi a. Paske, verite ap pale. M renmen nou. Lontan lontan, moun te mal pou konprann sa k ap pase. M nan lari an, m wè moun avèk drapo tout peyi nan men yo. Yo fè jan se yon gran pèp wi. Epi, men mwen menm m te egare. Yo voye 500 dola pou mwen. Yo ban mwen l an ayisyen. Lè m chanje l pou m te peye entènèt, li evalye a 370 dola. Sa vle di, bank yo pran. 130 dola ladan menm mwen menm wi. Menm polis yo fè sa ou wè kap voye gaz sou nou yo, kap ban nou bal. Menm jounalis yo fè sa. Ebyen jodi an m vin sèmante devan nou sa pa ka repete nan peyi ankò. Pèp ayisyen. Pèp ayisyen. Pèp ayisyen. Pèp ayisyen. Oubyen. Nèg bank yo viv oubyen nou viv? M vle nou tout viv, ni yo ni nou, men fò tande larezon. Pèp Ayisyen, Moyiz Jechal, pèp Ayisyen an, nou gentan nan mitan rivyè a, nou pa ka fè bag. Gen anpil nan nou ki la ki jèn, gen de bagay nou pa konnen, m pral rapòte l pou nou. Yo tiye Desalin paske l te di fòk tout moun jwenn tè. Lè sa tè se te richès pou peyi a. Gen anpil lòt moun wi, men gen moun m pa site non l la. Gen yon direktè bnc ki te rele Guitho Toussaint ki t ap viv Vivi Michel. Sa ka gen 8 an oubyen 9 an m pa sonje. Li te vin avèk yon ti pwogram ki rele Kay pa m. Bonploy Leta. W ap peye pwogram sa a, kredi sa a, a 2 pousan lan. 2 pousan wi! Ou konn sa nèg bank yo fè? Tande byen wi! Yo antre lakay li. Yo bay 9 bal wi. L ap lanse pwogram nan nan jodi. Vè 3 zè 4 zè di maten, yo antre lakay li, kèlke zè avan l lanse pwogram nan, yo bay 9 bal. Ou wè nèg bank sa yo pa nan rans ak moun, e se nèg bank sa yo ki mete gouvènman pou toupizi nou. Ou wè jodi an, n ap pran tèt la. Kiyès ki tèt la? Ariel Henry. Depi l demisyone, n ap pran yon souf. Ou wè kounye a, m pa pral mande bank ban nou dola nou, m pa pral mande bank desann dola pou nou, nou dirèkteman nan kwaye l. Paske m wè Ariel Henry se li k ap pwoteje moun bank yo, e se li tou ki reprezante loksidan. Pèp ayisyen, m vin la pou m di nou. Avan 1804, te gen kolon, te gen esklav a talan, esklav domèstik. Kolon yo toujou la tande, esklav domèstik yo toujou la tande. N ap fè yon fon komen. Si yo pa vle korije tèt yo, n ap mete yo deyò nan peyi a. Tande byen sa m di wi, pèp ayisyen, jan m wè Grandans, Sidès, Sid, patikilyèman Okay, Aken, Janm wè, Leyogàn, Grangwav, Tigwav, Janm wè, Zòn metwopolitèn nan nan Pòtoprens, nan Lwès la kanpe, Janm wè, Akayè, malgre lajan pouvwa ap bay, malgre menas. Janm rele nò kanpe la a, le nòdès, latibonit, le nòdwès, plato santral e janm wè bagay la ye la m wè pa gen kanpe. M te vin la maten an pou mande klas mwayèn nan souple kontribye nan sa k ap fèt la tande. Pou m mande entelektyèl yo, pwofesè distwa yo, nou tout, patisipe nan sa k ap fèt la. Dyaspora a, voye sipòte mouvman nan chak katye. Se pou mouvman n ap kanpe. Toutan nou pa jwenn rezilta sa n ap chèche a, nou p ap janm kanpe pèp ayisyen. Pèp ayisyen, Nou deside fè sa. Pa gen espo ankò non. Nou pa gen espo ankò. An nou ale lekòl. Nou fèt nan peyi an. Desalin ban nou libète. Epi pou n kite yon gwo moun ki pa menm Ayisyen ki vin nan peyi nou. Yo pran peyi a nan men nou. N ap al lave twalèt moun lòt bò pou n viv. Alòske nou vle vin viv nan peyi nou. Kisa sa ye? Laprès pale ekri te televize. Maten m bese byen ba pou m di nou, nou gon altènativ nou pral prezante. Pi ta vandredi, altènativ nou pral prezante an, l ap teni kont de reyalite peyi a, l ap teni kont de moun k ap manifeste yo pou grangou, pou kesyon lavichè. Yo pa ka viv, yo pa jwenn dlo pou bwè, katye yo sal, fatra, movèz gouvènans, movèz jistis, ensekirite. Se pou sa nou pral vin avèk yon lòt altènativ ki pou ranplase sa ki la yo. Pèp ayisyen, m ap rasire nou, menm si nou tande blan yo ap fè bri, yo vini plis sou pil anndan peyi a, yo pa ka enstale yon prezidan tande. Lontan yo te ka fè l, jodi a li genyen lidè nan peyi a. E nou son lidè responsab. Lè n pale, lemonn antye tande. Menm si w wè delegasyon amerikèn monte, e pa vre. Ti Mari pap monte, Ti Mari pap desann. N ap demaske Mwayen Oryan.